Menm jan m ap remèsye le Senyè pou ane 2022, m twouve li trè enteresan osi pou mwen remèsye w. Nou remèsye le Senyè paske Li pwoteje nou, li gade nou paske 2022 se te yon ane ki ki te ekstrèmeman difisil, ekstrèmeman konplike. Nou remèsye le Senyè. Men nou vle remèsye w paske pandan 2022 ou se te yonn nan moun ki te la pou nou, pou te bay lavi nou sans. pou te ede nou a pwogrese, a avanse nan ministè ke le Senyè li menm li konfye nou. Mwen kwè ke ministè ke Bondye konfye nou pa t ap gen okenn sans si nou pa t konnen te genyen de kè, de nanm ki ap rive edifye pa ministè sa a. Nou remèsye w paske pandan 2022 ki sot pase a, ou te toujou la, swa pa yon mesaj, swa pa yon mo dankourajman pou pèmèt ke nou rete solid nan travay ke n ap fè pou Lesenyè. Nou te kòmanse avèk yon inisyativ okou de ane 2022 a ki se tradiksyon Chan desperans, nou pase yo de franse e nou mete yo an kreyòl. Nou voye yon gwo kokennchenn remèsiman pou chak moun ki toujou o randevou swa le premye ou le kenz de chak mwa. Donk anpil moun se. Toujou randevou a ke yap ret tann kilè premye ap rive nan mwa a, kilè 15 ap rive nan mwa a pou yo kapab al gade ki nouvèl mizik ke nou tradui. Donk feedback sa yo, yo motive nou, yo ankouraje nou pou nou kontinye travay pou le Seigneur. Mwen renmen di sa, tout glwa la li pou le Seigneur, men ankourajman li pou nou. Lè wap fè yon travay pou le Seigneur, Ou jwenn yon moun ki ba ou yon mo de felisitasyon, tout glwa la li apatyen a Dye, men ankourajman an li apatyen avèk sila a ki ap fè travay la. Mèsi a chak moun ki rejwenn nou sou chanèl YouTube la apati de 2022 a, e mèsi a chak grenn moun ki pral rejwenn nou o kour de sèt ane 2023 pou nou kontinye avèk travay sa a. Mwen vle anonse w ke n ap kontinye sou menm lanse a. Randevou pou tradiksyon yon nouvèl mizik nan Chan Desperans lan se ap toujou tou lè premye e tou lè kenz de chak mwa, tout fwa ke Bondye li menm li akòde nou opòtinite, li ban nou lavi, li ban nou sante, n ap kapab toujou kontinye kenbe sou menm lanse a, sou menm rit ke nou te kòmanse a. Mais ce chanel là nous pas seulement partager traduction, musique, dans chanel d'espérance-là, mais nous partager aussi des séances de formation sur l'adoration et la louange. Donc, ou qui qui en une heure de culte, ou même est responsable et en cœur de louange l'assemblée, l'assemblée nous partager des moments de formation, des moments de partage Pou w konnen kijan pou kapab travay nan chan sa plis chak jou. Donk nou ankouraje chak moun kapab gade videyo yo e pataje yo egalman. Donk sou chanèl la osi nou pataje dè moman de predikasyon, nou pataje lòt mizik osi ki se pa mizik nan chan desperans nan. Swa se mizik ke nou menm nou Bondye enspire nou ke nou konpoze ki se dè konpozisyon pèsonèl. Donk nou pataje osi swa de mizik ke nou entèprete avèk de koral etc. Donk nou kapab gade videyo yo sou chanèl la e ankouraje yon lòt moun a rejwenn nou sou chanèl la. Donk chanèl sa li fèt, li la pou kapab bouste w spirityèlman. Nou pataje osi de moman de meditasyon, de moman de priyè sou chanèl la pou kapab kenbe w. dans la présence du Seigneur. Donk mèsi a nou tout pou sipò nou o kou de ane 2022 a e mèsi yon fwa de plis oubyen yon mèsi antisipe a nou tout osi ki pral kontinye bay sipò avèk travay sa a nou tout ki pral kontinye pote kole pandan ane 2023 a pou ke travay sa ke le Seigneur li konfye nou kapab ale pi lwen. Mwen bezwen chak grenn moun, paske travay ke Bondye konfye m nan, objektif ke Bondye ban mwen an, mwen pa kapab rive atenn li de manyè pèsonèl. Mwen pa ka rive atenn objektif la si w ta ka pèmèt ke mwen di li an sengleton. N ap bezwen sipò chak grenn moun, n ap bezwen konpreyansyon chak grenn moun. Pataje, ou pataje yon videyo avèk yon lòt moun, se yon sipò ke w bay. Ou priye pou nou se yon sipò tout fason ke ou santi ke le Senyè li mete sou kè ou pou kapab sipòte ministè sa, sipòte li pou ke nou kapab ale de lavan. Mwen deja swete yon trè bòn ane 2023 a chak sipòtè. A chak fan, a chak zanmi, a chak confrère mwen swete nou yon trè bòn ane 2023 e sitou rete dan la prezans de Dye, rete dan la priyè, rete dan la volonte de Dye pou ke ane 2023 sa li kapab yon ane ki fructueuz. Ane a pap kapab fructueuz san la gras de Dye, san la prezans de Dye. Mwen renmen nou tout anpil yon trè bòn ane 2023 dans le seigneur se te frè ou zanmi ou adorateur Bertin Dorvilmar.